Bonjour bonsoir la famille Avec plaisir nous entrer la carreau pour capable porter ba ou yon nouvelle émission Hmm, bagay yo anpil wi la nan Port-au-Prince. Gran pil koze k pale, André Michel bay detay, koman nèg yo bal anpil baton, wè, msye, pou yon fwa, Mwen felisite mèt Andre Michel paske misye bay verite, misye pran anpil pataswèl. Epi gen Nenel Cassy ki di batay la ap kontinye. Men ekoute, je pa konpri, apre yon konferans pou la près, anpil militan. Ki sa yo te vin fè? Eske yo te vin bay presyon pou kapab gen lajan? Ben si se konsa peyi a pap janm vanse. N ap tounen sou dosye sa yo. Men, gen le gwo di dosye se konsènan enfòmasyon k ap sikile kòmkwa. Yo ta mete men sou Vitelòm. Nouvèl sa te vrèman cho nan lari an. Men ekoute, son kidnaping ki rate. E de pwòch de Vitelòm, yo menm nèg sa yo al lachas. Jis Petyonvil, ebyen fò n di ke lapolis pote boure. E gen moun yo te gentan kidnape. Ale se pati pou vòtre emisyon. N ap kòmanse avèk dosye sa a. Dabò, kote ke lapolis nan Oseola, nan Florid. Arete Johanne Zephyr, yon ayisyèn 36 an ki bay 2 pitit fi li bwè klowòks pou touye yo. Youn gen 3 zan, lòt la gen 8 an. Sa ki gen 3 zan an mouri lopital, lòt la sòti vivan, gras a Dye. Johanne di se yon moun ki fè maji dèyè l pou l fè timoun yo sa. Hum, Johanne gen gen fason mal p ap rive sou moun. Paske. Mwen menm pou m ta gon pitit, pou yon moun ta fè mal dèyè m, epi pou se timoun nan m t ap pran pou m touye, hunmm. Yon lòt jan, sa ka rive, men, si e mwen menm ki pou touye l la, je suis désolé. An kòmsi pou yo ounik rete konsa w al touye 2 bèl timoun sa yo m ap gade la, jo? Aa machè. Paske ban m di w yon bagay, ou wè mal la, pandan yo fè mal la dèyè w la, menm lè w wè mal la 90 pousan, men gon 5 pousan byen kanmenm, ki minim. Malgre tou, k ap goumen avèk mal la. Sinon, mezanmi, anpil moun t ap vòlè. Gen moun ki konn ap flannen bò kote anpil milyon. Men poukisa yo pa vòlè? Poukisa yon nèg pa, kòmsi nèg la gen yon fanm, li reziye l avè l? Men kòmsi gen yon seri de bagay li respekte. Kòmsi gen yon seri de prensip, depi w antre nan yo, ou just di tèt ou, en en, bagay sa p ap atenn mwen. Men, gen bagay, depi w pa respekte yo. Yap just atenn ou. Antouka m panse Johanne, bon, euh, se pat konsa pou w te aji. Se pat konsa. Bref, tande non, jounen jodi a la se yon jounen de tansyon. Jounen de tansyon o nivo de mache Kwadèboukè, jounen jedi 12 me a paske gen anpil kouri nan mache Dagou, presizeman bò simityè. Genyen yon jenn gason ki li menm pèdi lavi li nan kad pote boure sila a e daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke ta gen yon cha krèm ki ta tire jenn gason sila. Lapolis mete pye l atè a tout bon vre. Ekoute, jounen jodi a la m panse ke gen anpil moun ki rete a distans, ekskize mwa la ou je si paske je si anfème kelke pa, se pa nan studio m ye. N ap tande yon eko aparaman anba vwa a men ne vous en faites pas paske lesansyèl sè de vous kominike an maksimòm denfòmasyon. Pa ka gen tout bagay sa yo nan lari an la epi. Mwen menm mon kote, epi m pa ta rantre yon kote la pou m fè yon emisyon ba nou. Brèf, ebyen, e, gen yon seri de zòn, nèg 400 mawozo yo kontwole, fò n di ke gen yon gwo bis, nèg yo pran, nèg yo te pran bis la la, yo rantre avèk li, paske nou konnen ba yo anpil, bandi 400 mawozo yo mande anraje mezanmi. Aprè yo te kidnape bis, metro ak tout pasajè, ebyen ki jis kounye a nan men yo. Byen bonè maten an, bandi yo detounen bis sa a ki se pou konpayi Capital Coachline ak tout pasaje. Lapolis enfòme, epi rapid plizyè patwouy debake. Yo gentan rive jis sou zòn Belanton ak moun yo. Ebyen lapolis rive rekipere bis sila a ak tout pasaje yo epi sezi yon zam. Frem koman ye ou anfom? Ok ou se pasaje kapital kotchay ou tap gen pou pati la le sendomeng la wi Lè di nèg yo kenbe ou ki kote pa egzanp? Nèg yo kenbe m nan kafou kafou nouyòk Zòn kafou nouyòk Ki jan de nèg konsa? Ok Men lè yo parèt sou ou, ou te wè yo genyen siy vizib kòw te se bandi yo ye, yo te gen zam? Wi Vè kilè konsa sa pase? Bon nan ka sa, sa nou di avèk, men kòman nou fè arive libere la? Ebyen yo pa gentan al avè nou. Humm ok ok ok Ebyen ou pa gen anyen ou anvi di avèk fòs legal la? Dako Ebyen ok Kounya kòman ou santi w la? Bon anfom, depi nou antre de bòn nan. Men responsab la di la pral mennen nou ale wi, kote nou nan direksyon ke nou te detèmine a wi. Amen. Dakò mèsi. Mwen gen ti moun nan machin nan tou. Malerezman, ben, poko gen nouvèl konsènan bandi ki ta tonbe. Tande byen, pandan m nan zòn sa la a, Yè mwen jwenn yon doleyans konsènan la zòn de Belanton. Moun yo ap soufri an lè a, moun yo nan difikilte, moun yo mande la polis pou kapab plis prezan nan zòn sa paske yo ap moute le syèl pa do. Eske nou sonje lè kalanri te gen pwoblèm avèk nèg 400 mawozo yo gon lè nèg yo debake nan zòn si la nèg yo fon masak anviwon 18 moun pèdi lavi yo e pi fò se te inosan se pou m di nou ke Ebyen zòn Belanton an, ebyen depi lontan son zòn kap pase mizè anba men bandi. Defwa sa ka rive gen bandi nan zòn nan, men lèl gen lòt pote boure ki fèt, ebyen se popilasyon an li menm kap pran frap. Ekoute, genyen sa n ta kapab rele yon veritab chas o sòsyè. Pa bliye m di nou ke sa kapab rive yon papa gen plizyè timoun. Men, gen youn ki pi delenkan. Sak pi delenkan an, papa a di, ben ekoute, M ap eseye rezoud pwoblèm sa a kanmenm. Ebyen ta sanble se pwoblèm sa a ki genyen ant lapolis avèk 400 mawozo. Paske nèg yo rive nan yon moman, m ta kapab di, nèg yo fè it dan la repiblik. Ebyen jounen jodi a la a, m ta kapab di se yon operasyon ki vize fèmen 400 mawozo. Y a un problème. 400 mawozo ka kanpe goumen. Wi, li kab kanpe goumen, kontinye goumen. Men le problème se ke. Sa kap pase pou kwè l ye la a? Pandan nan peyi Etazini yap kwense yonyon, ebyen m ta kapab di 400 mawozo on ti jan gen pwoblèm. Epi sa n s'accorde pas, il y a toujours de clash entre certains membres de 400 mawozo. M pa sonje, nou ka raple nou emisyon sa m te fè pou m di ke avèk ekstradisyon yonyon sa kapab rive baz la vin pi solidè. Men sa kapab rive tou baz la. gen pwoblèm paske ou ka rive nan yon moman kote ke kòlèg pa pran lòd nan men Lanmò 100 jou, Lanmò 100 jou li menm li pa pran lòd nan men pèsòn paske pa gen moun ki la pou kapab oryante nèg yo. Ebyen se sa k ap rive pou kò li la paske kòmanse gen bouch long nan baz la, gen nèg ki kòmanse pa pran lòd nan men lòt nèg, on parle de kòlèg. Donk se pou m di nou ke pral gen anpil animozite nan baz 400 mawozo. e sa kapab petèt pwofitab ak lapolis pou lè y ap fè operasyon kòm si yo pa pral jwenn menm gwoup nèg yo sa vle di se nèg ki pral pwoteje zòn yo ben je sè pa si nèg yo pral antre nan lojik lenmi de mon enmi ebyen dwa tèt mon ami bon eeemm bagay la te vrèman rèd menm nan petyonvil la la te gen ti kouri tou te gen kèk kout bal. Ki tap lage nan petyonvil pandan nou nan petyonvil gen anpil zòn nan petyonvil la la batay la plèn nan ya de jan ki mou aple pou me di be ekoute gou pakèt moun mwen wè ki vin nan zòn bò la kay nou la mezanmi m gen pwoblèm paske nou pa konnen moun yo yo gen tan lwe moun yo kay lè map gade mwen gen moun ki a be ki nan men yo gen moun bout pye Tèt chaje. Donk, mwen panse ke nan moman nou ye la, ebe eh si goun zon bagay la poko gate, gen 2, 3 moun ki vini, ebe eh pou kapab lwe kay, mwen panse ke la, fok gen yon maksimòm enfòmasyon, fok gen yon maksimòm ransenyman, e la polis menm tou li kapab o kouran, panse ke sa kapab rive 2 grenn nèg vin lwe kay nan yon zon, epi sa w tande a la yo gate l, men sa kapab rive tou, se 2 moun y ap kouri dèyè yo, se moun bandi ap kouri dèyè yo ki vin respire. Eske n konprann? Donk, anpil prekosyon. Brèf, e dosye Vitelòm, hum! Jwèt la te rèd! Jwèt la te rèd! Genyen 2 gwoup de nèg, e yo sou 2 machin, nèg yo al fè kidnaping byen lwen, moute Petyonvil, paske fò m di nou byen, m t ap pale byen lontan pou m di nou ke gen anpil zòn anlè a la, Tankou m pral ba nou zòn sa yo prese prese paske depi lontan moun yo ap plenyen anlè a. Men leta sanble e pot ko vle fè anyen. Men jounen jodi a la l pase a laksyon. Gen doko, gen gwo jan, gen zòn pènye a, gen zòn metivye. Ebyen fòn di ke se veritable preokipasyon moun sa yo. Tande byen wi. Machin gen, m ta kapab di gen youn nan machin yo ki se yon Toyota Hilux. Machin sa a, dapre enfòmasyon yo, se pou euh, Vitelòm. Tande byen wi. Gen yon lòt machin tou, men machin sa yo sanble pa pèse paske yo pran anpil kout bal. Ki sa enfòmasyon ap di, nan mitan jounen an byen sur, a ah, Vitelòm sanble lapolis arete l. Bon, tout moun ap kouri nouvèl, mezanmi yo genlè mete Vitelòm anba kòd. Vitelòm se yon gwo towo li menm ki nan zòn Pènye a. E Vitelòm, alò lè nou tande enfòmasyon sa n di sa k ap pase konsa. Gen anpil moun ki gentan ap ekri ki di mezanmi RL prod ou kwè yo pran Vitelòm vre? Epi lè n al mennen ankèt nou wè ke ebyen se machin Vitelòm nan te al nan move bagay. Men enfòmasyon kouri kòmkwa yo te pran Vitelòm. Brèf. Vitelòm la, gen yon lòt enfòmasyon k ap sikile kòm kwa misye te nan machin nan, misye gen tan dedouble, li ta menm pran bal, brèf. Antouka nou menm, euh, nou p ap veyikile, men de tout manyè, bri a te kouri fò e machin Toyota Hilux lan, se machin Vitelòm. Genyen nan nèg yo, lè yo fin kidnape moun, paske se te de machin, yo prale avèk moun yo, yo te gen tan rive byen lwen ak moun yo, ebyen, lapolis Gen kontwòl nèg yo lapolis pote boure lapolis pete bal de twa nan nèg yo reponn epi nèg yo pa ka reziste nèg yo kouri yo kite machin donk pou lenstan machin sa yo yo nan men lapolis donk lapolis pral jwenn anpil endis nan machin sa yo tande byen dènye tan sa yo m ta kapab di gon pakèt bagay k ap jwe kont vitelòm tande byen. Dènyeman la a, ou wè te gon batay, nèg 400 mawozo yo k fonse sou Vitelòm, bon zanmi wi, bon alye wi, wè yo fonse sou Vitelòm. O pwen ke kòlèg rive nan baz Vitelòm, enfòmasyon kouri, Vitelòm pran bal. Jounen jodi a la ankò, enfòmasyon kouri nan yon premye tan yo ta arete Vitelòm. Enfòmasyon vin ap kouri kòm kwa Vitelòm te nan machin nan l pran bal, li dedouble. Kite m di w, wè frè m, depi w ap pede kouri bri sou ou, kouri bri sou ou, Fòw veye kòw. Donk Vitelòm, hum, se pwoblèm, pwoblèm. Donk jounen jodi a la m ta kapab di 400 mawozo ak anpil alye nan blòk sa yo, blòk Taba, Kwadèboukè, Pènye, zòn nou sot site talè yo, Gwojan, Metivye, euh, tout anlè a, ebyen m ta kapab di lapolis gon fiksasyon sou zòn sa yo. Menm jan ak Leon Charles te di li pou Vitelòm. M pa konnen si nèg sa yo t ap jwe yon mano a mano men Leon Charles te di Vitelòm, Monchè mwen gen yon fiksasyon sou ou Vitelòm. Paske ou di ou se antreprenè epi se zafè bandi w ap regle. Men Leon Charles pa la papa, Vitelòm toujou la sou tèren an paske Vitelòm sanble s on bandi e militan an menm tan. Brèf! Donk, eeeem, chapit Vitelòm nan, li rete ouvè. Li poko ap fèmen, chapit 400 Mawozo a tou, li rete ouvè. Li poko ap fèmen paske la polis li menm li vreman detèmine pou kapab fini avèk kestyon sila. Fòm di nou ke, lè la polis pase akote de misyon li, tout moun di la polis, ou pa fè anyen serye. Men lè lapolis ap fon bagay tou, omwen nou ka bat bravo, paske bat bravo ankouraje chen. Men kounya la onivo de enstitisyon yo nan leta a, se sa m toujou ap di nou, fòk nou fè kichòy pou lapolis. Èske nou konprann? Paske jounen jodi a la, pou sa lapolis kòmanse ap remèt la, bon, talè w tande nèg la gen yon pwoblèm la, l pa ka jwenn 20 mil goud pou l al nan yon ti klinik. Epi kounya la dekourajman. Pandan nèg yo ap ankouraje la mezanmi, Ariel. Sispann gaspiye kòb. Ba wi, sispann gaspiye kòb peyi an. Lage l nan lapolis. Pèmèt ke nèg yo fè yon seri de bagay tou. M pa konnen, gon seri de zòn, menm lè yo poko ka jere yo men, gon seri de kote mezanmi ki primòdyal omwen moun kapab pase la san kè sote. M pa gen pwoblèm non nèg ou ka ret nan tou w. Annatandan ke tout bagay chanje. Men mezanmi, jan bagay la ye la a. Tèt chaje. Antouka nap swiv dosye Vitelòm nan pou ou, paske lapolis li menm sanble gon fiksasyon sou nèg sa yo, lapolis pap lache yo yon may. Antretan fòk mwen di nou ke genyen doktè Benety Augustin nèg yo te kidnape m kwè se nan dat 5 me. Ebyen, avan yè, fanmi an bay yon ti lajan. Nèg yo mande yon ti kòb yo bay li. Ebyen yè genyen gwo presyon ki fèt sou moun yo paske jodi a la yo di ke si moun yo pa jwenn kòb la pou yo bay, yo kapab jwenn doktè a kadav. Lè w se fanmi yon moun ki kidnape, ou resevwa nouvèl sa pa bò kote ravisè yo, se trist. Men antouka gen yon frè. Beneti Ogisten, ki pran kouraj li ak 2 bra, ki vin pale ak nèg yo ki di mesye ba yo yon chans paske se malere, pòv, pye atè yo ye menm jan ak bandi sa yo. Nou te ka tande malere sa wi mesye. Bon, m pase la a, se pou yon moun mwen yo kidnape, se kouzin mwen, se Doktè Beneti Ogisten. Yo kidnape l depi le 5 me 2022, Laboul pandan l ap sòti l pral travay, kote ravisè yo mande yon sòm de kòb ke kote nou kontribiye antanke fanmi yo, nou voye yon bay ale. Yo te di yo t ap lage l pou nou, yo pa lage l, jodi a yo mande nou lòt kòb ankò. Yo di si nou pa bay lajan an, se sou pil fatra ke n ap jwenn fanmi an. E sa nap mande pou lavi chè yo ke nou pa gen yon goud m panse nou gen yon frè de fami nou gen manman nou nou gen pitit nou nou gen sè nou m panse si ke nou ta jwenn liberasyon Beneti Ogisten li tap fè anpil choz paske fanmi an pa kapab ankò manman l pran kriz papa l sou tab operasyon lap endispoze tout lòt fanmi yo se kòd nan senti. Jodi an m panse nou wè kòman sitiyasyon peyi an ye, pa gon goud, pa gen antre, pa gen sòti. Jodi an m panse si n ta jwenn liberasyon Beneti, Ogisten, se kèlke choz. Yo ban nou yon delè pou n bay kòb sa? Yo ba nou yon delè, jodi a dènyè delè, ke tout sakrifis nou fè nou pa jwenn yon goud. E n ap mande yo, silteplè, an gras, si yo ta libere Beneti, Ogisten pou nou, se kèlke choz. Konbyen kòb yo te mande w e konbyen n bay depi? Bon, nou te bay, yo te mande nou 600 mil dola ameriken. Nou te pale avèk yo, nou di nou pa gen kòb sa yo, se fanmi an t ap kontribiye antre nou, jis nou te voye yon ti bagay ale. Yo te di yo t ap lage l pou nou lendi, bon a nou jou yo rele nou madi, yo di fòk nou ta vini avèk yon 2 milyon de goud, ke nou pa gen yon goud, fanmi an pa gen yon goud, pa wè moun yo gen bèl po, pou n panse moun yo se sektè dè sektè yo ye pou y ap travay, yo pa gen yon goud. E Beneti se li k tout fanmi n, e l ap itil popilasyon an. Ou konprann? E nap mande ravichè yo lage lage l pou nou libere l pou nou. Ke Bondye a beni yo. Ou gon mesaj ou vle adrese direkteman a moun ki kenbe kouzin ou yo? Bon, mesaj map map lanse a, map di mesye yo gen pitit tou, yo gen madanm, yo gen fanmi tou. Gade kòman sitiyasyon peyi an ye, paske sa yap fè a. Se pa yon bagay ki bèl, menm devan je yo ou wè l pa bèl. Se yon kesyon de sektè ki lage nan geto a, ki kowonpi geto a, ki mete zam nan men nèg yo, ki vin ba yo bouda monnen jodi a, bouda monnen yo ba yo a, bouda monnen an fini. Epi nèg yo se aksyon avèk zam nan men yo ap fè. M ta di mesye yo, nou konprann bagay la, men konprann malere yo tou, paske pa wè bèl figi pou n konnen moun sa yo gen lajan nan men yo. Paske liberasyon Beneti Ogisten se lit mondyal la pou nou pou fanmi an paske fanmi an pa kapab ankò. Mesye Yonyon! Hum! Mesye Yonyon euh peut être dans la merde pour l'instant paske lè w te nan penitansye nasyonal ou te gen preske yon bagèt nan men w ou t ap dirije a distans men pour l'instant aux Etats Unis difficile euh de passer un petit coup de fil à quelqu'un au téléphone c'est pas le même traitement. Ben vous êtes vraiment prisonnier aujourd'hui. Ebyen fòn di ke pandan yon yon nan peyi Etazini an la, sa fè dezyèm fwa li konparèt devan la jistis e gen yon lo dosye m ta kapab di ki vin jwenn yon yon. Se kòm si gon liv yo t ap ekri pou yon yon. Jounen jodi a la, yon yon fè fas ak anpil akizasyon. Les missionnaires américains qui avaient été kidnappés par les hommes de 400. Dosye sa parèt, li rebondi. devan Yonyon e Yonyon gen yon bèl kondanasyon sou do l. Sa vle di bagay la vrèman difisil pou Yonyon. A 29 an, ebyen, eh Yonyon te yon enigme, yon pèsonalite enigmatik nan peyi d'Ayiti, yon mistè. Men jounen jodi a la, on a pu avwa le... Contrôle de ce mystère et international la klase l. An nou swiv dosye sa a avèk konfrè nou Luckson Sainville. Aprè li te fin akize ofisyèlman mèkredi pase a poutèt li te vyole lwa amerikèn konsènan kontwòl eksplwatasyon, magouy kont Etazini, kontrebann ak blanchiman lajan, non Germine Joly reparèt ankò nan tribinal, fwa sa se pou yon lòt akizasyon. Kidnapping. Yon gwo jiri federal nan Distri Columbia akize chèf gang 400 Mawozo a poutèt li te jwe yon gwo wòl nan konplo pou te kidnape epi kenbe 16 Ameriken nan mwa Oktòb lane pase. Viktim yo se te yon bann misyonè kretyen ki t ap travay an Ayiti. Yo te ototal 17, 16 Ameriken ak yon Kanadyen, pami yo 5 timoun e youn te gen 8 mwa ki te viktim kidnapping sa a. Yo te kenbe laplipa ladan yo pandan plis pase 60 jou avan yo te rive chape poul yo, se sa Ministè Lajistis amerikèn fè konnen nan yon kominike yo mete deyò madi a. Dokiman akizasyon an dekri chèf 400 Mawozo a kòm premye moun ki akize nan kad kidnaping sila. Selon sa ki di nan dokiman an, Germine Joly alyas Yonyon ki te nan prizon nan Penitansye Nasyonal pandan kidnaping nan te fèt la, t ap dirije epi kontwole operasyon an, men tou, li te patisipe nan negosyasyon pou rive jwenn lajan pou libere otaj yo. Youn nan objektif gang yo te genyen lè yo kenbe misyonè etranje yo, se te fòse gouvènman ayisyen an libere Yonyon nan prizon, selon otorite jidisyè amerikèn yo, daprè akizasyon yo, Nimewo 1 gwo gwoup gang sa kap fonksyone Kwadèboukè, tout lè li te nan selil li, sanble te rete an kontak ak lòt dirijan nan ekip la pou kontinye planifye tout sa k konsène kidnaping nan epi asire yo lajan an bay. Daprè kominike ministè a, 2 nan otaj yo te rive libere zòn 20 novanm 2021 konsa e 3 lòt te jwenn liberasyon yo blòk 5 desanm. Lòt misyonè yo te kenbe yo te vin chape poul yo zòn 16 desanm konsa, si n kwè otorite amerikèn yo. Selon Pwokirè Jeneral Merrick Garland, dosye sa a montre Ministè Lajistis pap ka rive trake pou kont li tout moun ki enplike nan kidnape sitwayen ameriken nan peyi letranje. Li bay garanti gouvènman ameriken an pral itilize tout mwayen ki disponib pou aplike lalwa kont tout sila yo ki mete sekirite ameriken yo an danje atrèvè mond lan. Dokiman akizasyon jodi a montre Etazini pap tolere krim k ap fèt sou sitwayen l isit kou aletranje, deklarasyon Direktè FBI la Christopher Wray. Li fè konnen enstitisyon l ap dirije a ap kontinye travay avèk patnè entènasyonal li yo pou kapab rive asire sekirite tout sitwayen ameriken epi trennen lotè zak yo devan lajistis. Bò kote pa l, Matthew Graves, ki se pwokirè ameriken pou Distri Columbia, deklare ke dokiman akizasyon sa a se yon etap k ap pèmèt yo rive jwenn jistis pou viktim sa yo ki t ap ofri sèvis yo san lajan ann Ayiti. Avèk patnè nou yo ki gen misyon pou aplike lalwa, nou detèmine pou nou pouswiv tout moun ki komèt zak vyolans kont sitwayen nou yo aletranje pou sèvi pwòp objektif pa yo, se sa li di nan deklarasyon l lan. Sepandan Ministè Lajistis Amerikèn presize akizasyon sa ki nan dokiman an rete nan faz akizasyon, sa vle di moun ki gen non yo site konsidere kòm prezime inosan jiskaske yo jwenn yo koupab devan yon tribinal. Si yo jwenn yon yon koupab de sa yo repwoche l yo, tribinal la ap gen pou detèmine ki pèn y ap ba li an fonksyon de règleman ki etabli epi lalwa amerikèn se sa otorite jidisyè Etazini yo presize. N ap note, nan kad dosye kidnaping sa a, Germine Joly alyas Yonyon ap gen pou parèt pou premye fwa devan tribinal federal Distri Columbia nan Washington. Nan dosye sa m gon grenn ti bagay map di, m pap di anpil bagay non. Lè yon moun fè twòp nan peyi Dayiti, ameriken ka vini l pran w a pwòp men l. Yonyon pat bezwen nan prizon pou ameriken te vini pou l te pran l. Nou wè lè misyonè yo te nan mennen 400 mawozo nou tap priye pou te gen operasyon pa tap janm gen sa menm. Sa vle di si les Etats-Unis te vle vin libere moun yo, li tap vin libere yo. Konprann byen wi sa m di nou an. Si jounen jodi a la yon yon nan prizon, nèg yo ka vini yo pran yon yon konsa, ebyen yo pa gen enterè pou yo ta kapab ede nou rezoud pwoblèm sa nou gen la tou? Kòmsi sa k genyen la a, yo pa ka ede nou rezoud li? Non monchè. Pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa. Donk reziye nou a mizè nou, reziye nou a mal nou. E m vle pèp ayisyen an konprann yon bagay. Se nou pou kale je nou. Nou wè jan lapolis ap pote boure la a? Kite pou nou wè. Lapolis ta kòmanse ratibwaze gang yo. Gade pou wè si Lèzetazini pap bloke yon seri de operasyon lapolis. Gade pou wè si Lèzetazini pap fè presyon pou di o, sispann operasyon sa yo pou n pa touye moun nan popilasyon an. Gade pou wè byen pou wè. Ebyen, se konsa. Sa vle di, yo ba w kote w, yo pwopoze w renmen w men, Yo pap janm renmen w. En tout cas merci les États-Unis. On a tout compris, même les gens qui savent dire béaba. Ann al pale avèk André Michel non. André Michel resi aksepte vagabon te bat li. Misye di ki volume baton yo ba li. M wè mèt la on ti jan, li pa defigire non men mantal misye on ti jan bese wi. Men l di malgre tou y ap batay. Ann tande Mèt Andre Michel. Se Lamòt ki responsab tout. Se yo menm ki te sou pouvwa a nan 10 lane ki pase yo. Se yo menm ki te mete gang nan tout peyi y ap kidnape moun. Se yo menm ki vòlè lajan petro karibe ki fè jodi a nou pa jwenn kòb pou n achte zam, pou n achte cha blende pou lapolis kapab konbat bandi. Se yo menm ki. Vòlè! Tout kòb ki te nan kès leta, se yo menm ki ogmante mizè pèp la. Se yo menm ki vòlè lajan karavan. Phtk! Phtk! Martelly! Laurent Lamothe! Misye mouri li menm m pap site non li. Se yo menm ki kraze peyi a. Sispann operasyon Kwisifye Jezikri Libere Barabas la! Svp! Se pa svp! Se pa svp! Ki mete gang nan peyi a! Se pa pèp ayisyen ki mete gang nan peyi a! Se phtk ki kraze peyi a! Fò nou sispann ipokrizi a! Yon anbyans amikal pou tap detann nou paske se moun nou ye pou tap distrè nou men lè nou fin distrè nou lè li rive vè 2 sè di maten kote nou deside rantre lakay nou e se konsa yon premye ekip ki tale ansanm avèk senatè Cassy mwen menm 5 minit Aprè, mwen deplase pou mwen ale avèk ekip ki te ansanm avèk mwen. Lè mwen rive nan pòt kote nou desann nan, mwen jwenn anviwon 10 jenn gason. Yo di klè, ou po klè, ki tonbe agrese m vèbalman. Yo di se mwen menm ki mete kidnaping nan peyi a, yo di kisa m gen avèk phtk, yo mande m kote m soti, kisa m vin fè la a. Se pa phtk ki kraze peyi a, se nou menm ki kraze peyi a, sètadi mwen menm SDP. Mwen santi rapidman ke m gen yon pwovokasyon. Touswit aprè pwovokasyon an, boutèy kòmanse voye agresyon pwovokasyon vèbal la ki pase nan agresyon fizik. Genyen 3 mesaj pou mwen pase. Premye mesaj, lè mwen di se te 10 jèn gason rele analiz chematik 32-34, Li di nou trè klèman, koulè a pa anyen, se konsyans ki enpòtan. Sa vle di, konsyans ke nou yon peyi ke pnh ka kraze, konsyans ke gang pran peyi a, konsyans ke mizè ap fini avèk peyi a. Se sa ki enpòtan pou nou. Kèlkeswa koulè yon moun, ki pou wouj, ki pou lat, ki pou nwa, ou ble, SDP kapab travay avè ou. Nou pa nan kesyon nwa avèk kesyon milat. Dayè, nan batay kont okipasyon amerikèn, te gen yon bann moun la ki te asosye avèk peyizan pou te mete okipasyon amerikèn nan an difikilte. Sa vle di, nou pa gen pwoblèm moun nwa, moun wouj, moun koulè. Mwen te di se ti jenn gason milat, se yon fason pou nou te kapab idantifye nou. Pase nan 10 moun ki t ap agrese n yo, pa t gen okenn moun. a po nwa ladan. Mwen se pa paske mwen nan agiman sou nwa moun wouj moun milat, SDP pa nan sa, nou depase bagay sa, e nap batay pou peyi a pa janm retounen nan kesyon nwa, nan kesyon milat. Dezyèm konsiderasyon pou m fè, mwen di Bondye mèsi, paske Bondye ban nou anpil sajès. Defwa m di, mwen te gen anpil moun avèk mwen. Lè agresyon an fin pase, ajan sekirite ki te avèk mwen te vle reyaji. Mwen goumen avèk ajan sekirite ki te avèk mwen pou yo pa t reyaji. Paske si yo te reyaji, t ap gen kadav, t ap gen moun mouri. Mwen se yon dirijan responsab, mwen pa bezwen deblozay. E se sa k fè sa pase konsa. Nou te gen kapasite pou nou te reyaji avèk fòs pou n te mete de twa ti mesye sa yo an dewo. Sepandan, nou te chwazi tande lavwa de la sajès, nou te chwazi tande lavwa de la rezon pou nou pa t ale nan lese trape pou l goumen avèk ajan sekirite ki t avèk mwen e yo pa reyaji. Se sak fè bagay la pase konsa. Si yo te reyaji, bagay la tap gate. Mwen di Bondye mèsi pou sajès li ba nou. E mwen remèsye tout moun ki rele m nan moman sa a pou nan tout sektè. Patikilyèman dirijan, militan, kadesdepe. Men. Sa m ap di yo, kòm moun ki te agrese m yo, yo montre m trè klèman, se phtk yo ye. Se yon kesyon phtk y ap regle avèk mwen, paske nou konbat phtk, paske SDP kanpe anfas phtk. M ap di yo. Ti agresyon sa a yo fè a pa ka fè kilè ki pap kapab dekouraje SDP. Sa pap anpeche SDP kontinye batay pou chanje kondisyon lavi pèp la. Agresyon yo fè sou mwen an pap anpeche SDP. Se malvre pi se lòt yo menm Bondye pè ak teta. Sdp ap kontinye akonpaye pèp la nan batay pou chanje kondisyon lavi l e pa gen okenn agresyon k ap fè sdp fè bak. Alò, se sa m te vle di nou, nou wè mwen, mwen devan nou, n a fè konklizyon pa nou, tout sa n t ap tande, patisi patata, etsetera. Te gen 350 dan krache, te gen 8 jèt pete, nan men Moyiz yo bat. Antouka le sdp est la pou akonpanye hein pou akonpanye tout moun map gade poum wè men Nenel Cassy ki di li menm ebyen yap batay bò kote pèp la pou pèp la. Tèt chaje wi. Jodi a, nou vle de fason solanèl pale avèk pèp ayisyen, patikilyèman sila yo ki viktim nan batay la, sila yo ki nan prizon jiska prezan ki poko libere. E n ap kontinye fè presyon pou nou jwenn liberasyon moun sa yo. Sdp. Solidè avèk tout moun ki nan prizon. Tout sa yo ki andikape, ki ap tann jistis. Pa egzanp, sou kesyon masak yo, nou di SDP ap rete solidè avèk tout viktim. Sou kesyon Petro Caribe a, n ap kontinye travay. Nou menm nap poze tèt nou kesyon, eske se pa èlmi chanjman yo? Moun ki pa vle pwosè yo, revandikasyon pèp la pase kap kreye tout latwoublay. E se nan sans sa nap mande sosyete a, pèp ayisyen pou yo angaje yo nan demach pou mete sekirite an nan peyi. Nou vle tout moun enplike yo nan kesyon sekirite a. Si gen yon bagay ke pèp ayisyen bezwen nan moman an, se sekirite. E nan sans sa a, SDP mande tout manm li yo, kèlkanswa kote yo ye, sa ki nan katye popilè yo, sa ki nan vil yo, sa ki nan depatman yo, pou yo pote kole avèk lapolis pou pèmèt ke nou konbat Kesyon ensekirite a. Men se nan menm sans sa tou, n ap mande pou tout moun, sila ki gen zam nan men yo, sila k ap fè dezòd yo, pou yo pran konsyans ke peyi a se pou nou li. E se ansanm pou n retire peyi a nan sa l ye la. Nou menm, onivo SDP, a oken moman de la dire, nou pa janm ankouraje kesyon gwoup ame anndan peyi a. Paske batay nou an se yon batay demokratik. Yon batay pasifik. E se sa k fè n toujou gen notoryete. Nou toujou gen moralite pou n mande tout moun fè lapè, depoze lèzam. Paske nou kwè ke frè ayisyen, sè ayisyen pa ka viv sou fout pou lè pou sa sispann. Sa k pase Laplèn nan se yon wont pou nou. E nou menm onivo SDP, nou kondane l. E nou te pote sipò bay moun ki viktim yo. E n ap mande tout lòt moun kontinye pote sipò ba yo tou. E m ta swete tout moun retounen lakay yo. Pa egzanp Matisan, Fontamara, Site Solèy, Bèlè, Laplèn. An n goumen pou moun sa yo retounen lakay yo. Paske sa a li enpòtan. Paske li lè li tan pou pèp ayisyen kapab viv anpè. Nou pa ka fè tout tan sa a se nan esklavaj epi jounen jodi a moun ap viv nan mizè. Nou menm onivo SDP nou pral travay nan sans sa a. E se nan sans sa n ap di e ke leta a, gouvènman an, prese prese fòk li mete an plas pwogram dapèjman sosyal la. Pwogram sa ki sa l ap ede nou fè? L ap ede premyèman yo vole osekou de moun ki pi fèb yo nan katye popilè yo. L ap ede gen de pwogram ki fèt nan katye popilè yo pou pèmèt ke lapè retounen. Paske anpil fwa se mizè, se granmou, se chomaj ki mete. ensekirite a. Mwen kwè ke kowonè sa a fòk leta travay sou li e nou entèpele yo pou yo kolabore avèk nou òganizasyon moun responsab nan katye popilè yo pou pèmèt ke genyen bon jan apezman ki fèt. E apezman sa a dwe ale tou jwenn yon pwogram ke lapolis mete an plas pou pèmèt ke l pi pre popilasyon an yon fason pou yo kapab Retabli relasyon popilasyon e polis. Nou kwè sa li enpòtan paske definitivman gen de siyal fò ki kòmanse lanse e ki moutre ke lapolis vle travay pou pèp ayisyen. Depi lapolis vle travay pou pèp ayisyen, anben y ap gen lapolis, ap gen pèp ayisyen nan do l. E se sa k fè jodi a peyi a prèske divize an 2 kan. Yon kan ki vle lapè e yon kan ki vle lagè. Nou menm nou nan kan ki vle lapè a. E se sa k fè n di sa k ap pase jodi a phtk gon responsabilite ladan l. E li vle itilize l kòm zam pou fè presyon pou pèmèt ke l kenbe peyi a an otaj e preparelans. E sa nou p ap dakò l. Se sa k fè n di. Toutotan pa gen sekirite, moun Matant sa pa retounen lakay yo. Moun Kwadèboukè pa retounen lakay yo. Moun Bèlè, moun Dimon Solèy pa retounen lakay yo, poko ka gen eleksyon anndan peyi a. Se nan sans sa nou menm n ap batay sou kesyon sekirite anndan peyi a e pwogram apese, retabli sitiyasyon pèp la, grangou, chomaj. Jodi a dola a tèt nèg e nou konnen depi dola a moute sa sa vle di se lavi chè se enflasyon e nou di gouvènman an deja moun ki nan brh yo pa kapab yo pa kapab depi sou Jovenel se gaspiye yap gaspiye kòb yo pa janm kapab ede rezoud pwoblèm enflasyon pwoblèm defisi tout sa ki gen anndan peyi a pa gen disiplin bidjetè. Pa gen yon disiplin nan depans o nivo finans piblik. Mwen kwè gouvènman sa kòmanse fè efò, men gen de efò anplis ke n mande. Nou mande chanje lè otorite monetè yo pa kapab, paske sou kesyon transfè a nou gen pwoblèm avè yo, sou kesyon dola a nou gen pwoblèm avè yo, yo pa janm ka rezoud sa. Fòk chanjman sa yo fèt. E se nan sans sa nou di, jodi a, nou angaje n pou n pale a tout moun. Nou angaje n pou n pale. Genyen komisyon medyasyon ayisyèn nan ki te envite nou. Nou reponn nan envitasyon an. Paske nou di nou ouvè o dyalòg. Ou kwè si pèp la ta tande w Nènèl, li pap joure avè w? Hein? Paske kounye a la, gon yon bagay m ta kapab di, pèp la pa nan lojik sa. M pa kwè pèp la ap nan lojik nou an. Euh, paske ki di nou, m ta kapab di di Ariel. Men malgre jan de parad politik sa yo nou fè yo souvan, sa vle di li vin yon abitid pèp la vin abitye avèk li, mwen m panse kounye a la gen anpil efò pou nou ta fè pou omwen popilasyon an ta renmen nou. Paske nou rive yon moman se kòm si nan moman peyi a te lòk, pèp la pa t vle wè Jovenel, ebyen se nan moman sa nou ye la. M pa kwè gen ankenn bagay. k ap pèmèt ke gen yon veritable rekonsilyasyon antre lèzòm de SDP e la popilasyon ayisyèn. Men malgre tou fò m di ke ben gen nèg ki oblije ap fè chen kou chan. Se dur de regarder toute cette réalité en face. Eee Zen wi, apre konferans lan, anpil zen. M pa konn si se moun ki te vin. Bezwen bat Nenel Cassy, bezwen bat André Michel. Eske se moun ki te bezwen vin brase ti lajan yo tou, moun ki te bezwen monnen? Paske nou konnen bagay la gen gwo militan, gen jenn militan, gen ti piti militan. An nou swiv kòman sa te ye.